bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la KO pour capable porter baou une nouvelle émission. Apparemment, ce sera une émission en long format avec vous et pour vous. Et c'est parti. Genyen yon gwo bif ki sou wout pou fèt la a, men se yon lòt rawonn nan batay la paske dan zon premye tan te gen yon gwo bif konsa antre 2 mesye sa yo, ebyen bif la la a l ap reparti. Morvan atake Jimmy Danger ankò yn fwa. Ebyen Morvan di Jimmy Danger genyen kòb Izo Vilaj de Dye nan men li pou kapab fè pwomosyon pou li epi pou kapab kritike Roody Roodboy Humm tèt chaje wi la Antouka pwiske se jodi a la a m ta kapab di Morvan li reyalize emisyon sila a konsènan le konpòteman de Jimmy Danger ebyen Jimmy Danger aparaman pral reponn li epi demen n ap fè yon ekilibre total pa rapò ak e atak e kontra atak an menm tan paske a chak fwa kon atak Jimmy Danger menm si se de manyè boufòn ebyen li menm li toujou prè pou kapab alime son kontre feu nap rete swiv dosye sa pou ou tande byen e genyen yon sitiyasyon la o nivo de kwadèboukè nan moman nap fè emisyon an la fòn di ke gen anpil kartouch ki ap tonbe la o nivo de kwadèboukè patikilyèman nan zòn. Micho, kote ke lapolis ap troke kòn li avèk mesye ki nan zòn sa yo, les barons de la zone, ebyen fò n di ke depi kèk tan la lapolis mete pye l atè a nan lide pou kapab wè kòman li ta kapab antre nan fyèf mesye 400 mawozo. Ekoute, yo poko antre nan fyèf mesye 400 mawozo ok, men y ap chache gen kontwòl atè a paske dènyeman videyo n t ap gade a se te dan la site Doudoun. Men fòn di ke Kwadèboukè a li vrèman vast, la ou les hommes de 400 marozo se son retranche, ebyen la polis poko rive la. Nap toujou rete swiv aktyalite sa pou pou konnen ki sa ki te pase o jist epi demen nou kapab vini avèk kelke detay pou ou sou kesyon sila. Antouka, Sena Repiblik lan li menm sòti yon nòt e ki rann piblik, kote ke li fè konnen ak yon seri de nèg ki pa senatè ankò ki gen machin enstitisyon an anba dèyè yo pou kapab pote machin sa yo vini. N ap li pou ou nòt sa a, Biwo Sena Repiblik lan raple ak ansyen senatè ki se Richard Lénine Hervé Fourcand, Carl Murat Cantave, Ricard Pierre, Nenel Cassy, Luma Dieudonne Etienne, Ronald Larèche, Onondieu Louis ak Wilo Joseph. Se 8 ansyen senatè. Ebyen moun sa yo gen yon delè ki ap ekspire nan dat 15 fevriye 2022 pou kapab remèt machin ki nan men yo a nan sena repiblik lan. 760, Ronald Larèche gen yon Toyota Land Cruiser blanch men yo pa mete plak machin sila. Onondieu Louis gen yon Toyota Land Cruiser 2018 epi Willo Joseph gen yon Nissan Patrol 2019, yon Toyota Land Cruiser 2018. Aparaman yo te mande machin sa yo nan telefòn men lefèt ke yo pa pote yo vini ebyen yo fè yo ti rapèl sa a avan le 15 fevriye pou kapab pote machin yo vini. Enfòmasyon ki te domine jounen an tou se blokaj ki gen o nivo de Beladè paske a un tip ki è kidnape e nan on premye tan yo mande lajan pou li, yo bay lajan se je kwak 100 mil dola plis 10 mil dola ameriken, 100 mil dola ayisyen ebyen moun yo bay li. Nèg yo di se pa ase, on dwa vèse 60 mil dola plis 6 mil dola ayisyen. 60 mil dola ayisyen, plis 6 mil dola ameriken. Donk, Beladè te bloke zòn nan, piske le tip li se moun Beladè, donk chak machin k ap pase pou kapab bay yon kichòy, pou pèmèt ke yo jwenn liberasyon tip sila a yo kidnape antre Lachapèl e Dezam. Epi dosye ki te fè it pandan jounen an tou, ebyen se m ta kapab di 2 pèsonaj ki tonbe o nivo de Bèlè. Les deux personnages qui avoisinent laj 80 ane se trist nan batay ki te gen mercredi an donk a regarde nan emisyon nou te fè maten an wap jwenn li sou chanèl la epi la nou ta kapab di gen yon gwo dosye ki ap bouyi nan gran ravin dosye sa mwen anpil moun deja ap poste li Dosye sa a, anpil medya an liy poste e fè bwi sou li. Nou menm nou konnen nou pa renmen bay nouvèl afole, Materne te fon ti pase a pye jwen sou li e nou te fò tande kelke vòys kòm kwa 2 bandi de Vilaj de Dye e kelke bandi de Gran Ravin ki yo menm frape mistikman paske yo t al pote bouye sou yon machin ki make Dye ki deside. Ebyen nèg yo frape mistikman epi bagay la bouyi nan twazyèm nan men ya kèlke voice ki deja disponible sur les réseaux sociaux c'est évident de les réécouter. Sita cheri, ou pa tande zen an, ou tande news la ou poko anlè? Gen pasaj wi seum, si w wè nèg yo pa pot machandiz la e yo k pa vle, pa okipe yo kap vin di oh tankou mouche a te di m oh si se moun yo jwenn li ye. Paske nèg yo mouri la, nèg yo malad la, Yap manje, nèg yo gèlè te pran yon bagay yon moun ki se ki se bwa fè, lè m di w bwa fè a ki pi bwa ase pòtan fè pase yo kap manje yo la, nèg yo mouri yap mouri la, izo malad kouche ougan mande lajan pou swanye yo men ougan pa ka fè anyen vre non. Jan w tande a sè mwen, Dye ki deside sa e Dye k deside pou li. Konsa l rele tout bagay li nèt, tout biznis li nèt Jeremi li. Li nèg li anime isit tout afèl yo, tout biznis li, tout bagay li make dje ki desid. Men ajan nan yo te fèl pe, yo te pran kamyon diri pou li deja. Kamyon diri a retan dan vilaj yo, pa fon ya avèl, chak nèg kal pran nan diri, pote diri yo tonbe yo mouri. Lè yo wè 15 nèg ki mouri la dan diri, ya kamyon diri a la jiskisi ap fè 20. Lè yo wè twòp nèg mouri nan diri a, yo kite kamyon diri a. Yo ba l vag, yo kite l gate. Men moun sa yo, si se pa madichon yo gen modi yo modi. Moun sa yo pa ta ka tounen nan afè l ankò. Yo tounen ale, yo pran kamyon l ankò, yo an 30 da tout moun ladan l. Tout moun Jeremi k ap antre Pòtoprens, yo pran tout moun yo ak tout kamyon. Yo mande konbyen mi. Gade, sou lechan, anvan inè, Jeki desid konte lajan l pou t ale. Li di l ap peye lajan men l pa p pèdi l. Ebyen men rezilta. Yo konprann nan ekal dyab yo fè mete pil pon epou sou yo, yo konprann lè w mete pil pon sou moun fò w pa vòlò afè moun, fò w pa manyen afè moun, fò w fè respè w. Ou mete pon sou pou pwoteje w, ou pa met pon sou moun pou ou al vòlò bagay moun, mache tire moun, fè krim. Nòmalman la ou gentan konnen pon yo ap kouri kite w. Gen a la lè kòk poul la ap kale yo, dyab la ekate yo, bay poul la bat yo, se yo k pran baton an wi. Paske si dyab la te ponyen an te sou yo, ponyen an ep ponyen an pa tap kite kòk poul la kale yo konsa. Yon sèl kòk poul ki kale tout. Chou an tande l la sèm. Men matisan gen pou l restore. Bondye gen pou l restore matisan. Enben ki moun ki pral pran zam yo? Moun ki te fè yo kado zam nan li k pral rantre vin pran zam ni? Moun nan ap antre lan machin vit pa fime moun pa wè yap antre bagay byen ta ougan mande 21 mil dola ameriken poul trete yo yo paka jwenn 21 mil dola ameriken an chak grenn moun poul trete a 21 mil dola ameriken el di yo menm lèl ta trete yo yap mouri Kay sak fèt la pa fèt pou yo viv. Yo malad la gen gen 5 ki mouri deja. Rès ka kouche ka ougan la. Bon bagay m ka jwenn 21 mil dola a menm. E la pou wè. Pou wè m tande te gen 3 kabrit lan yo pran 3 machin pou nèg Jeremi an. Yo bay Dye ki desid. Yo bay youn 2 ki desid eee di bon machin manje moun yo yo bay youn yo bay machin nan yo pa bay manje yo yo kenbe kabrit poul diri tout bagay nèt li di l pa bezwen lè yo rele l pou l vin pou yo di l pa bezwen yo ankò yo mèt kenbe l sa vle di li vann nèg yo nan dyab menm gen moun kap toujou deside moun nan fè biznis li bon e mwen k fè biznis mwen mwen di seyè men biznis la paske w di konsa Avan map fè eksplwa pou pwoteje m. Bondye di pwoteje pitit li tout kote yo e mwen k fè biznis mwen mete deyò avèk Jezi. Apa tout moun nan menm menm te a mwen moun fè pou vann yo fè la maji. Moun nan fè ti te a mete nan galon lap pwomene nan maji nan li gen priyè poul di li gen maji demand pou fè poul pase e sèl mwen wi k fè biznis mwen avèk Jezi m pa gen lespri. Ou panse yon moun sa ap fè biznis sa lontan. L ap peye chofè. L ap peye travayè. L ap bwote manje al vann, manje, bay fè gwo depo. Ou panse l ta fè l konsa? E gwo dyab, pi gwo dyab ke nèg sa yo, tande. Epi nèg yo bliye gen dyab pase dyab. Yo bat kò yo twòp. Men men e pa Dye ki desid k ap manje yo sèlman, men pi moun ki te, yo te pran machanndiz yo, yo t ap fè espe, t ap toujou fè, kounye a twòp espedisyon nan bouda yo fè yon feso. Kounye a maji an, kounye a touye yo. Pwoblèm wi la, bon on a fait croire ke gen nèg ki ale tou vivan, gen nèg ki deja mouri, men gen nèg ki oblije peye gwo lajan pou kapab fè tretman. Sonje n te di nou ke nap ankete an pwofondè sou dosye sila a. Sak pase Andre Michel la jodi a? M ta renmen konnen wi paske gen yon bagay la genlè k mal pase ant Andre Michel avèk Michel Martelly. Ou byen nèg sa yo pat janm ap kolabore? M ta renmen konnen wi. Paske jounen jodi a la a gen yon jeste nèg sektè demokratik yo fè e m gen enpresyon ke non Mateli site byen fò nan demach sila a. Eske s on move frap nèg yo pran nan men Michel Martelly ki fè nèg yo ap voye pye pou kwa li la? Paske pòtpawòl sektè demokratik e popilè la li souliye Nesesite pou Lakou Siperyè Dèkont ak Kontansye Administratif rann òdonans kont òdonatè de fèt e de dwa nan kad dosye sila. Kèlè le dosye? Ebyen, li loje dwèt li dirèkteman sou ansyen prezidan Michel Martelly ki, daprè li menm, efektye plizyè òdonans dekesman ki evalye a anviwon 700 milyon dolar ameriken nan lajan Petwokaribe a. Nan ka sa a, ansyen okipan Palè Nasyonal lan, li pa dwe jwenn dechaj favorab pa bò kote Lakou dèkont k ap pèmèt li patisipe nan pwochen eleksyon prezidansyèl, daprè André Michel. Li deklare yon lòt kote, genyen anviwon 100 milya goud ki detounen nan LONA pandan 10 dènye ane yo yon mannyè pou kapab jistifye plent li depoze kont kontab sila yo ki pase nan enstitisyon an. Pwoblèm wi la. Ann tande André Michel non. Gon yon seri de moun ki vin dezòdonatè de fèt e sa pral yon bèl pwosè. Lè w pran yon nèg tankou Martelly ki te prezidan, lè w prezidan ou pa òdonatè de dwa paske lalwa di prezidan li pa òdonatè de dwa. Men lè yon nèg tankou Mateli ki siyen yon rezolisyon dezòd de dekesman pou plis pase 700 milyon dola ameriken. Mateli siyen yo. E an siyen sè rezolisyon, an siyen sè zòd de dekesman, Martelly devyen un ordonnateur de fait. E an tan ke ordonnateur de fait, misye pa ka kandida menm pou kazèk nan peyi a si kou dè kont pa ba l dechaj. Gen anviwon 100 milya de goud. yo vòlè nan ona pandan les 10 dernières années nèg ki fè vye ipotèk fanm ki fè vye ipotèk vye dosye fo dosye yo kraze ona pandan ke ouvriye ouvriyèz yo lajan yo ki nan ona si yo bezwen 50 mil goud prete yo pa ka jwenn li gen nèg nan sektè prive ki prete 700 milyon prete 800 milyon gen politisyen ki prete 50 milyon 300 milyon 500 milyon Gen nèg ki prete yon milya. Se plis de 100 milya de dola ameriken ki yon te te detoune a lona pandan lè 10 dènyè zane. 100 milya de goud. Plis de 100 milya de goud. Antouka, kòmanse gen divòs wi la nan mitan nèg yo. Wi, paske si w wè Andre Michel ap atake Mateli konsa, ebyen bagay la kòmanse gate. Paske gen yon pwovèb kreyòl ki di se pa pou bèl makomè Pou a bo fiyèl dyòl piyan. Enben se sak kòmanse rive nan mitan nèg yo wi la. Merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.